Bonjou bonswa la fami nou kontan antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon eske genyen diferans ant babekyou avèk Josue merilien nou konn poukisa m chwazi fè ekilib sa Parce que tout simplement Josué Mérilien il parle beaucoup et des fois lè lap pale se presque sou yon sèl sujet. Barbecue ces derniers temps li devenu yon moulin à parole et lè lap pale li ap pale de système nan, lap pale de libanais yo. Bon Barbecue fè yon lòt sòti sur son compte Facebook il parle beaucoup li fè yon video ki dure environ yon ventaine de minutes Barbecue mete ajenou nan video a, Pou mande 400 mawozo padon. Pou mande ti Gabriel nan site solèy padon. Pou mande lapolis nasyonal dayiti padon. Lè polisye ki yo menm fè pati enstitisyon sila mande yo padon. Poukisa se paske Babekyou karese lide pou ta kapab genyen yon veritab revolisyon. Lè l fin mande tout nèg sa yo padon li di nèg yo men ki sa ki anfas nou. Fòk nou fè yon kowalisyon pou n chavire sistèm nan. Babekyou ap preche bagay sa a lontan. Men fò m di w, tout moun te kapab dakò jès la Babekyou. Men la grande question qu'on se pose, èske w pa t gentan peze twò lwen sou akseleratè la? Lè n ap gade konfigirasyon rejyon metwopolitèn nan. Èske se pral yon bagay ki fasil? Se kesyon k ap poze. Kòm se ou menm ki pran inisyativ lan, jounen jodi a la, pou sa te kapab posib, fòk a chak fwa, sa fè twa fwa w pale sou dosye sa, kesyon ti lapli avèk Krisla k ap batay anlè a, ki bloke twazyèm nan fòk lè ou te kriye nan pye nèg sa yo pou nèg sa yo ta tande men m wè yo pa janm tande èske jounen jodi a la a Bòs Bab euh Iska pral dakò pou l fè lapè ak Gabriyèl vis vèsa se yon ansanble de kesyon n ap poze jounen jodi a la a gen prèske yon fas a fas ant 400 mawozo avèk nèg kwadèmisyon chen an sa vle di bagay la pa ka klè menm li poko ka fin klè. Si ou vle antre nan lojik sa ou gen anpil bagay pou fè. E ankò plis, genyen de aksyon kew te poze, eske jounen jodi a la tu es la personne morale pou kapab antreprann yon inisyativ konsa? Eske se ou menm ki kapab genyen lidèchip la? Dan un premye tan, lè w te fè l pou G9 se te byen, men ou kite estrikti la on ti jan de an depatchaw nan men w. E sa k fè w wè kout zam ap tire pasi pala jounen jodi a la a antre dè jan ki etè dè zennmi e ki vini dè zami e ki yo menm retounen deklannche ostilite a ankò. Ben, sa fè m mal, sa fè m mal pou m wè ou mete ajenou, ou mande padon. Wi, paske ou fè anpil bagay vre, ou mande padon men èske moun yo ap prè pou padone w? Èske nèg ki anfas yo, nèg Bèlè? Nèg sa yo ap prè pou padone w. Paske jounen jodi a la a, sa w di yo se reyèt. Kèlkeswa moun k ap tande, e menm nèg w ap kritike yo, y ap rann yo kont sa se la reyalite. Men, dan la konkretizasyon dè choz, èske sa se yon bagay ki pral rive posib? Pase banm di yon bagay. Pèp ayisyen an li menm, li vin yon pèp reziye. Depi nèg la leve maten li ka jwenn yon pate poul manje babekyou. Li pa bezwen konn afè moun non. Gen nèg depil t ka jwenn yon vè kleren poul bwè, li pa konn afè moun. Bon banm di yon bagay. Nan ki peyi pou yo ta touye yon prezidan epi jounen jodi a la menm yon kawotchou pa boule? Edem non. Di mwen. Ou pè son pèp ki reziye, pèp la reziye l epi lap viv paske otorite Lidè politik, nou tèlman pyetine pèp sa, nou tèlman pase anba pye dwa pèp sa, ebyen jounen jodi a la a, pèp la kòmsi desolidarize l avèk tout moun ki nan politik, tout moun ki nan kesyon, bon m pa konnen men de tout manyè, on sèl lè moun ka wè pèp sa manifeste, epi se sa a k ap fè m mal lè gen eleksyon. Franchman y ap retounen nan liy pou al vote. Men, pèp ayisyen. fòn kòmanse kale je nou, lave vizaj nou. Paske yon seri de moun, lè yo vin devan w, yo di w pou vote yo, fò ta di, sa w te fè? Nou pap vote. Si e pou modèl moun sa yo nou wè a, ebyen pap ka gen eleksyon. Wi, yon lè fòn mè bòykote leta tou pou n di, leta ou fè nou pase twòp mizè, ebyen nou jwenn pou n met pye sou kou la, n ap met pye sou kou. Pèp ayisyen kòman nou ye e dyaspora yo janm toujou di a ki ap soufri dyaspora yo ap soufri paske yo gon peyi yap bay blan gout san yo yo bezwen antre yo pa kapab antre lakay yo moun yo bezwen tounen nan peyi yo yo pa kapab gen ensekirite ki fè yo pa ka tounen gen kidnaping gen tout kalite e pwoblèm. Ki fè anpil nan dyaspora yo pa ka vini. Mezanmi, ann ale, ban m eksplike nou sistèm nan, paske anpil moun ap di fòk sistèm nan kraze, fòk sistèm nan kraze, pèsonn moun, oubyen pèsonn moun pa vle di pèp la ki moun ki sistèm nan. Ou di mwens, menm moun ki fè pati de sistèm nan ap mande pou sistèm nan kraze. Ban m eksplike nou sistèm nan. Sistèm nan, s on ti gwoup nèg, ki rele tèt yo boujwa. E, n ap remake ke m pa p itilize mo siwo libanè a, paske lè m di siwo libanè a, gen lè anpil nèg fache paske mwen itilize mo sa. Men ki son verite li ye. Sistèm nan se ti gwoup moun sa yo ke nou rele boujwa, oubyen siwo libanè yo, ki pran ekonomi peyi sa, ki sot kote yo sòti, Epi, yo met tèt yo ansanm. Yo fè ti kominote pa yo. Dayè yo gen kominote pa yo. Yo gen lekòl pa yo. Pitit yo pa nan menm lekòl avè nou. Ou p ap janm jwenn yo, ou p ap wè yo nan inivèsite nou yo. Bon, byenke kòmsi gen moun k ap di nou pa gen inivèsite, men sa nou gen kòm inivèsite ou p ap wè yo ladan l. Lapolis Nasyonal Dayiti. Ou wè ke yap itilize kont pèp la jodi a ou pap jwenn yo ladanl. Gon pakèt kote ou pa wè moun sa yo. Yo gen kominote pa yo, yo gen lekòl pa yo pou pitit yo ale, yo marye antre yo. Dayè tan pou yo kite lòt moun antre anndan kominote yo a, yo pito fè pitit kòmsi kouzen fè pitit a kouzin. Kòmsi moun sa yo se ras kabrit. Yo melanje antre yo pou yo ka jere enterè yo. Kounye an moun sa yo ki ap domine sistèm lan, ke nou rele sistèm lan, ke n di k se boujwa yo, se moun sa yo ki mete prezidan. Se yo k met senatè, se yo k met minis, se yo k met direktè jeneral, e yo k met chèf polis la. Sa vle di, yo gen kontwòl ekonomi peyi a. Yo gen kontwòl prezidan an, rive jiska sou dènye moun ki pi piti a. Sa vle di se nèg sa yo k kontwole. Pa egzanp, lè eleksyon rive. Ou ka wè yon nèg tankou ou ka wè e e youn nan nèg sa yo, map pale de milat sa yo, ou gendwa wè gen youn ki bay defen Jovenel Moïse 3 milyon dola poul fè kanpay. Menm nèg ki bay defen Jovenel Moïse 3 milyon dola poul fè kanpay la, se menm nèg sa k bay Jude Celestin 2 milyon, se menm nèg sa k bay Jude Celestin 2 milyon dola. Se menm nèg sa kap bay yon lòt yon lòt yon lòt lide ankò li wè ka gen eleksyon an li k bal yon milyon dola wè la antou li te envesti 6 milyon dola nan 3 moun ki nan eleksyon an paske 3 moun sa w sispèk kanmèm se youn kap gen senatè yo pase nan tout depatman yo yo gade yo wè ki nèg nan nan nò ki ap gen eleksyon an yo envesti. Ki nèg nan Sid ki ka gen eleksyon an? Yo envesti. Epi, yo gen kontwòl prezidan an, yo gen kontwòl sena, yo gen kontwòl depite, yo gen kontwòl majistra, epi, paske fòk nèg sa yo pa p peye, fòk yo gen franchiz dwanyè, nèg sa yo pa p peye taks pou ou. Se sa k fè peyi a sal konsa. Se sa k fè n pa gen bon jan lopital. Se sa k fè nou pa gen bon jan dlo pou nou bwè. Paske nèg sa yo, lè yo fin envesti kòb la konsa, epi yo gen kontwòl tout, tout, tout, tout, tout, tout an peyi a. Mentènan si ta envesti kòb li li k mete w prezidan. Menm si prezidan, ban m pran egzanp avè w. An n di prezidan di l ap desann sak diri an 100 dola ayisyen. Depi ti revandè, ti siwo libanè sa yo di non, sak diri an dwe vann 300 dola. Si prezidan an pèsiste kounye an, kisa yo fè? Ayiti, m gentan di nou e nèg sa yo k sistèm nan, m di nou e yo k met prezidan, e yo k mete minis, e yo k met direktè jeneral. M gentan pale nou de yo. Kounye an, mwen gentan ateri nan tchoul sistèm nan. Kiyès ki tchoul sistèm nan? Ki finans kòmand? Depi se nèg la k ba w kòb, ou vin timoun li, paske e li k ap finanse w. Sa vle di, sa l di w fè, se li pou w fè. Tchoul sistèm nan, e yo k met prezidan, prezidan vin tchoul yo otomatikman wi. E yo k met senatè, senatè a vin tchoul yo. Se yo k met depite, depite a vin tchoul yo. E yo k met direktè jeneral polis, ki met direktè jenero yo. Nèg sa yo tout direktè jeneral nèt se tchoul siwo libanè sa yo. Sa vle di yo vin tchoul sistèm nan. Mentenan kounye an m di w si prezidan an di, pa egzanp prezidan sa w di prezidan fè li pou l fè. Prezidan pa gen dwa fè afè pa l. Se sa group nèg sa yo mande prezidan an fè se li poul fè. Si prezidan an di sak diri an vann 100 dola. Si nèg sa yo di non sak diri a dwe vann 300 dola. Prezidan an di non li menm pèp la ap plenyen grangou sak diri a e 100 dola. Kisa yo fè? Yo pral lage tchoul sistèm yo deyò. Lè ya lage tchoul sistèm yo deyò kisa yo fè premyèman? Yo kòmanse fè senatè, depite ap met enstabilite, ou konn si w gen gouvènman la, wè gouvènman an paka fonksyone, senatè a depite ap ba w pwoblèm. Si sa pa mache, yo gon lòt kategori tchoul sistèm nan se yo n rele opozisyon an. Paske pa bliye m di w nèg yo kontwole tout bagay. Pa gon nèg isi w a k pran pòz gen radyo, pa gon fanm isi w a k pran pòz gen radyo, k ap pran pòz fè gwo gòj yo chak katrè. Pa gon gwo yon gwo nèg isi w a k gen radyo k ap chamaye chak samdi maten ki pa tchoul nèg sa yo. Pa gon nèg la ou tande ki gen radyo k ap jape chak uitè diswa ki pa tchoul nèg sa yo. Pa gen moun isi ou tande k ap pran pòz k ap di òganizasyon dwa moun ki pa tchoul nèg sa yo. Paske yo di w yo kontwole peyi a, paske se pou lè yo bezwen fè presyon sou ou pou yo gen tout machin nan nèt aladispozisyon yo e ke pou yo pou yo detwi w. Kounye an ki sa k pral pase? Yo di prezidan an vann diri an 300 dola, prezidan an menm di se 100 dola l ap vann li. Enben, yo rele tchoul sistèm nan, pa egzanp yo rele yon ti tchoul sistèm nan tankou e Andre Michel, yo ka rele yon lòt ti tchoul sistèm lan tankou Don Kato, yo ka rele yon lòt ti tchoul sistèm lan tankou Nènèl Kasi, yo ka rele ti demwazèl la, ti demwazèl Petrovil la, sa ki te depite aprè ki vin senatè a, wi e yo di misye dous anpil, Stiven Benwa, a m jwenn non an. Yo ka rele ti pye lejè ki rele Stiven Benwa, epi yo di l, machè, ou konn sa k gen, e met moun nan lari epi yo di manzè Steeven Benoit mache e e di di prezidan an pa bon mache di prezidan an si kounya kisa k fèt kounya yo pran tchoul ki rele e e André Michel la yo bal on milyon dola ameriken tchoul ki rele André Michel la kisa l fè li menm Li chache nèg ki rele ki di de tèt yo ke yo se militan. Li chache nèg sa yo, epi kisa l fè? Li chanje yon 100 mil dola ayisyen, yon 500 mil goud, epi li voye nan tèl baz, n ap voye 100 mil goud, nan tèl baz, n ap voye 50 mil goud, nan tèl baz, n ap voye 25 mil goud. Epi sa w tande a, kòb la separe, manifestasyon nan lari, machin moun ap boule. Si moun ou wè lè manifestasyon nan lari, ki machin moun ki boule? Se kamyonèt. Ti bus malere malerèz li boule. Epi nèg yo mete dezòd nan peyi a. Epi sa w tande a, prezidan an twouve l nan yon sitiyasyon l pa ka fonksyone. Hum m, kounye a prezidan an rele nèg k ap vann diri a, l di, monchè, enben pa gen pwoblèm, m p ap vann diri an, m p ap vann diri an 100 dola ankò, men omwen ban m vann li 250 dola. Enben oke, pa gen pwoblèm, w ap vann li pou 250 dola. Se nèg yo k deside ki jan pou peyi a mache. Paske pa bliye m tap pale de m di nou m pral rive sou lapolis paske nap pale de yon peyi ki malad jis nan zo esak fè m pran sanm pou m esplike pèp la sistèm lan epi map wè se eske se mwen nap tann di nou pou n leve pou n pran lari pou n al chache jistis pou ayiti wè m pa mande jistis pou jovenel non paske rezon pou nou pa di a misye e pou jovenel li ye misye si misye sa mwen mande jistis mande pèp la pou nou pran lari Pou n al chache jistis pou Ayiti. Paske sa k rive a la, se Ayiti yo fè w enjistis. Kounye a, yon moun ki se Ayisyen, fòk nou pran lari a. Pou n al di en en. Bagay sa pa dwe janm repete nan istwa nou ankò. Ou wè sa k rive la? Se yon bagay pou nou goumen pou l pa janm rive. Paske, si nèg sa yo ki gen monopòl peyi a, ki gen ekonomi peyi a nan men yo konsa. Si nèg sa yo ka leve Yo touye on prezidan de la repiblik konsa. Sa vle di pa gen moun ki a l'abri non. Mwen menm kap pale la se e m pa konn kilè nèg yo ap fè sa ap fè a. Men avan sa mwen menm map eksplike nou reyalite a ki fè on ayisyen ki pa ki vle gen bon dlo pou bwè, on ayisyen ki vle gen bon jan lekòl pou pitit ou. Paske pa bliye m di w gen 2 lekòl an Ayiti. Lekòl ou wè pitit nèg sa yo ye a e pa li menm. Sa w wè yap fòme nèg sa yo. Jan yap fòme pitit nèg sa yo e pa konsa pitit pa nou fòme. Fok nou goumen kounya pou gen komsi lise nou site soley neg nan laplèn tout kote ki gen zam yo mesye neg 400 mawozo yo mesye mesye ann fon sel ekip non mesye poun fin a neg sa yo nan peyi a mesye ann fon sel non mesye poun fin a sistèm sa mesye ann met tèt nou ansanm non poun fin a neg yo mesye se neg sa yo k mizè nou wi se neg sa yo k mizè nou wi mesye jodia ou panse se mwen ki elmi nou. Nou panse se mwen ki elmi nou? Son ti nèg nwè menm jan avè nou m ye wi mwen ki elmi nou ou wè tèt mwen ou gon tèt grenn nou gon tèt grenn mesye mesye nèg a zam yo mesye antre nan map pale avè nou mesye map pale a konsyans nou mesye nèg bèlè Nèg maya, 400 mawozo, ti Gabriel, izo, ti lapli, krisla. Mesye an met tèt nou ansanm non mesye. Jodi a goumen sa paka fèt san nou. E nèg sa yo pap janm kite nou met tèt nou ansanm paske yo konprann nou fòk yo toujou divize nou jan yo divize nou an la pou yo ka gen kontwòl peyi a, yo menm pou yo ka kontinye ap viv. Konbyen fwa w tande nèg sa yo viktim? Tout dyab di w Ayiti pa bon, Ayiti pa bon, Ayiti gen ensekirite a. Ban m yon sèl fwa sèlman. Nèg sa yo viktim yon sèl grenn fwa. Ou tande moun sa yo viktim paske se yo k kontwole tout bagay yo. Mesye ankò yon fwa, e m fè ti videyo sa, m eksplike moun yo sak sistèm nan. Si nou konprann sistèm nan kounye a e pa mwen k pou mete nou nan lari a. Leve, leve tankou yon sèl òm. Pran lari a al dechouke nèg sa yo. Si m fin eksplike nou sistèm nan kounye a, nou konprann sistèm nan, tout nèg a zam nèt. Tout nèg a zam nèt ann met tèt nou ansanm pèp ayisyen an ann fon sèl ann al mande jistis pou ayiti m pa di nou ann al mande jistis pou prezidan nou men ann fon sèl poun mande jistis pou ayiti polisye m yo polisye frè m yo map retounen mande nou padon ankò mesye paske mwen menm sèlman k konn sa m paske m fè 14 an pami nou wè tatouaj sa pa janm sòti Depi touris ap antre nan peyi a plen opòtinite, plen bagay kap ka fèt mesye. Mesye ann met tèt nou ansanm non mesye. Nèg bèlè yo, ann met tèt nou ansanm non mesye. M di nou sa deja. Nou wè m met ajenou nan pye nou mesye. E pa pou mwen n ap fè sa. Goumen sa pa goumen babekyou ni si ni ni m pap di nou sa kòm si m ta di w se lapè pèpè e bon lapè m bezwen fè avè nou mesye pou n goumen kont nèg sa yo. Pa okipe politisyen kap vin pase nou nan betiz sou bèlè mesye. Yo jis bezwen nou. Yo jis bezwen nou pou n pou yo ka gen pouvwa. Yo jis bezwen nou pou n fè manifestasyon pou yo. Yo jis bezwen nou pou nou youn ap tiye lòt pou yo. Aprè m ba nou garanti lè yo fin pran pouvwa nèg sa yo pap bezwen nou mesye. Lè nèg sa yo fin pran pouvwa nèg sa yo ap fè chase nou mesye. Jodi a ann libere pèp la non. Paske si yon nèg ou di m wap goumen pou pèp fòk ap politisyen sa yo nou wè kap pot kòb ba nou yo. Kap ba nou kob pou n achte zam pou n achte bal la. Ann swiv yon bagay pou nou wè la. M ba yo defi pou yo pale de siwo libanè yo. M ba yo defi pou yo denos. Nèg yo konnen trè byen se pa prezidan peyi a k pwoblèm nan. Nèg yo konnen trè byen se pa senatè. Nou fèk kare vote prezidan. Nou fèk kare vote prezidan. Bon edayè nèg yo vin nan yon lòt taktik kounya. Depi prezidan an pa vle tande yo asasinen w. Ou wè taktik sa kounya? Se te konn met manifestasyon, met pèp deyò pou voye prezidan ale. Kounya lè nèg yo wè sa yo pa mache kounya, depi prezidan an bat kò l yo asasinen w. M pa bezwen di w si nèg yo ka asasinen yon prezidan m pa bezwen di w pou nou menm. Nou menm nou pa anyen menm. Mesye ann met tèt nou ansanm mesye. Mesye ann met tèt nou ansanm poun fon bagay pou peyi a ok antouka m te fè ti video sa m gen anpil apèl map resevwa m oblije al pale a kèk moun e ankò polisye m yo m mande nou padon nèg bèlè nèg ritimas nèg riyèl maya nèg site solèy ti gabriyèl izo ti lapli krisla 400 mawozo mesye ann met tèt nou ansanm ann libere peyi a ou konprann mwen epi ann fè kanpe goumen ansanm ok mesye. Lapè li ye e sa nou gen bezwen epi pou n goumen kont moun sa yo. Kanpe goumen li ye. Ann kanpe goumen kont moun sa yo ki ap ki ap detui. Goumen pou lekòl nasyonal nou yo vin sa yo te ye nan le tan. Pase w ap wè lè lise nou yo te bon, lè lekòl nasyonal nou yo te bon, nou wè kòmsi ki kategori moun nou te bay. Wè kounye a gwo ekip medyòk. Wè kounye a n bay yon pakèt medyòk, seri de nèg ki medyòk. Wè nèg yo medyòk nan sa y ap fè a. Sa vle di e pa mwen k pou di pèp sa a pran lari non an nou pa wè pou nou pran lari pou n al goumen kont nèg sa yo an se mwen k pou di nou pran lari e ke pou n al dechouke nèg sa yo m ap pale avèk etidyan yo pitit malere malerèz nèg ki nan geto menm jan avè m yo mesye m ap pale avè nou. ki se etidyan ki kòm si m ta di w ki wè ki wè pi byen pase manman nou a papa nou paske anpil nan nou ki etidyan menm jan avèk mwen menm manman m pa manman m pa t konn li men m fin lekòl men kiyès ki fè m fin lekòl se gras a manman m s on fyète mwen menm lè m ap pale pou m di sa e paske manman m te vle yon bagay pou mwen ki fè l voye m lekòl Neg sa yo manman nou ap vann nan kwabosal la la manman nou se ti machann sara li fè efò avè nou li fè mesye nou fin lekol jwenn jodi jodia nan inivèsite mesye fò nou ede travay sa yo fèt wi pa okipe moun kap di w babekyou se chèf gang babekyou e bandi babekyou ap travay pou jovenel tout sa se sistèm nan neg yo kontwole e sistèm nan neg yo kontwole se sa yo fè nou kwè Goumen jodi a nap fè la e pa goumen babekyou goumen jodi a nap fè a la e pa goumen jovenel moïse goumen jodi a nap fè la e pa goumen opozisyon goumen jodi a nap fè a son goumen pou nou dechouke tout sistèm santi sa map di a la goumen sa map fè jodi a son goumen pou nou fini avèk bagay se nèg sa yo e nèg sa yo ki gen ki gen makèt e yo k gen bank e yo k gen mezon machin bon m ba yon ti nèg nwè defi wa fè wa fè boutik. Banm ti nèg nou e defi fè makèt Fè makèt Pou wè si yo pap touye w M baw defi fè makèt Epi yon ti nèg nwè fè makèt Nèg ki di nou nan opozisyon yo Jounen jodi a M ba nou defi Denonse siwo libanè sa yo si nou kapab Nou konnen nou pa kapab E yo k bòs nou E yo k ba nou kòb. Ou pa wè Nani pa anonse yon mouvman poun mande jistis pou Ayiti, ou pa wè chèf polis la gentan sòti nòt li l di w pa gen manifestasyon. Men m pral rive sou polisye m yo paske lapolis la se yon bagay kap kangrennen avèk koripsyon. M pral pale avèk polisye yo. Se sak fè video a gon ti jan long men m di w chita paske jodi a nou fin pale de sistèm nan m pral eksplike pèp ayisyen an paske Ou lapolis eske lapolis ka fonksyone san ransèyman? Kot kòb ki disponib pou ransèyman lapolis la? Lè w pran yon polisye k ap travay pòtoprens ou transfere l ou voye l jeremi ou voye l okap polisye sa pa gen moun jeremi l pa gen moun okap lè l rive kòman l pral viv lan komisarya eske pa gen yon kòb ki disponib pou sa? Fich gaz lapolis yo w ap wè yo fon ekip pwen fiks poukisa yo fè pwen fiks yo yo pa fè patwouy Se pou yo kapab ekonomize kòb gaz la. Fich gaz la nan men yo. Gon ekip kòb nèg yo ap vòlè nan tèt polis la, enpi podyab, y ap itilize polisye parèy mwen yo kont mwen. M ap tou pwofite salye Yanick. Byenke, pandan m ap salye Yanick lan, gon grenn erè k fèt nan goumen Yanick t ap fè a. Yanick pa t sipoze kite nèg yo politize SPNH 17 nan men l. Mwen menm wè nèg yo lage 100 mil anè konsa dèyè m e paske fòs revolisyonè jenè fanfan mi ade manyen youn manyen tout pa sou kontwòl yo wi an si lè nenel kasi te ka pran telefòn li pou l rele m pou l di m babekyou bloke peyi a fè fòs revolisyonè bloke peyi a an si andre michèl te ka pran telefòn li pou l rele m pou l di m bloke peyi a ou panse m t ap gen rapò k t ap sòti kont mwen men menm jounen jodi a mesye. M prè. Nèg bèlè yo mesye. Nèg bèlè. Nèg ri senmaten. E nèg nèg ba dèlma. Nèg riyèl maya. Nèg ri timas. Mesye izo. Ti lapli kris la. Mesye nèg 400 mawozo yo mesye. Chen chen an. Mesye tout baz. Tout kote ki gen zam mesye. M ap met ajenou nan pye nou nèg bèlè. Pou m fè lach. Nèg bèlè pou m fè lach. Nèg Bèlè, m met ajenou nan pye nou. Nèg ri Timas, nèg ri Elmaya, m pa met ajenou nan pye nou pou tèt mwen non. Si nou vle n a touye m aprè. Men nèg Bèlè mesye, rejwenn nou non mesye, an n fè goumen ansanm non mesye. Nèg ri Timas, rejwenn mwen non mesye. E pa lapè pèpè a tout kè m mesye. Ti Gabriyèl, mesye an n met tèt nou ansanm non mesye. Se a tout kè m wi mesye. A tout kèm wi mesye map mande nou ann fè lapè mesye ann fè goumen poun libere peyi sa jodia nou gen chans mesye met ajenou nan pye nou mesye men mwen met ajenou nan pye nou a tout kèm mesye mesye jodia nou gen chans mesye nou gen zam sa yo nan men nou yo di se bandi nou ye yo di se gang nou ye mesye men yo pa janm di kiyès ki ba nou zam lan e yo k met zam yo anndan geto yo mesye mesye ann met tèt nou ansanm non mesye polisye yo La police nationale d'Haiti mesye met ajenou nan pye nou tou mesye mesye sim te fè nou bagay ki mal mande la police la padon men mesye nou konnen nèg kap bat nou mete nou devanm yo mesye nou konn nèg sa yo se problèm pèsonèl yo yo genyen paske yap fè travay bòs yo mwen oze ki moun mwen ye pou map pale de siro libanè. Ki non fanmi m, sa m te ye plis ke yon ti machann manje pou m ap denonse sistèm kowonpi, sistèm santi sa mesye. Polisye yo gade pou nou wè nan ki sitiyasyon n ap viv, gade eta komisarya yo, gade materyèl nou gen pou n travay yo. Gade lè n fin travay mesye men m konn sa n ap andire, pafwa nou konn anndan cha a, nou kite lakay nou san manje. Pafwa fèm kay nou konn bout, nou pa menm ka peye kay nou menm. Pandan gwo chèf ap bay ti mennaj yo pil fich gaz pou gaspiye, pandan gwo chèf ap pran lajan lapolis la ap gagote mesye, nèg yo gen bòs yo mesye, mesye si m te fè yon polisye yon bagay ki mal, mesye m met ajenou nan pye nou m mande nou padon. Mesye ann met tèt nou ansanm ann fè goumen peyi sa mesye, mesye ann met tèt nou ansanm pou n libere pèp sa mesye. Jodia n paka kite Jodia n paka kite pèp la nan sal ye la talè telefòn mwen ap sone Jodia la nou paka kite pèp la nan sal ye la rezon k fè nou paka kite pèp la nan sal ye la Jodia la paske pèp la gen anpil espwa sou nou lè map pale de revolisyon lè map pale de revolisyon anpil moun pa konnen kòmsi yap di a e babekyou E ou pa pale de revolisyon e babekyou dechoukè. Mesye nou konn sa nap di yo e manti mesye. Mesye nou konn sa nap di yo e manti. Nou konn se manti yo ye mesye. Nou konn se manti. Jodi an met tèt nou ansanm pou nou fè goumen peyi. Jodi an met tèt nou ansanm. Bon nou konn nou konn vrè enmi nou yo mesye. Nou konn vrè enmi nou. Wè son okazyon, son chans ki prezante wi. Nou konn vrè enmi nou yo wi mesye. Fidel Castro di l wi, on pèp ki pa gen dlo, on pèp ki pa gen lopital, on pèp ki pa gen kouran, on pèp ki pa gen edikasyon, pèp sa gen dwa pou l an rebelyon wi. Pèp sa gen dwa pou l an rebelyon wi. Mesye fòk nou pran lari a. Fòk nou pran lari a pou n al manifeste, fòk nou pran lari a pou n al dechouke vòlè sa yo. Nou konn enmi an deja. Nou konn enmi an men wap wè tchoul sistèm lan wap wè tchoul sistèm lan kisal fè wap wè tchoul sistèm lan byen rapid li gentan diw manifestasyon paka fèt sou vwa piblik lan wap wè tchoul sistèm lan kisal diw wap wè tchoul sistèm lan ou konprann mwen li pral met polisye yo polisye ki menm jan avè nou yo wi. Polisye komsi ki ret anndan delma 32, anndan e sou bèlè, polisye ki ret delma 6, polisye ki rete site solèy, polisye ki ap viv anndan geto menm jan avè nou yo, e yo menm yo met anndan cha pou ap tire sou moun ki menm avè yo a. Mesye ann pran konsyans mesye paske batay sa pou libere peyi a, sa nou ap mande a nap ka jwenn li wi, pi bon kondisyon travay, bon jan asirans pou nou. Kay pou polisye yo rete. Bon jan lekòl pou pitit polisye. E pa moun k ap vin pase nou nan betiz non. Tankou gen yon politisyen ki lanse yon pwogram pou tout polisye ki mouri oubyen polisyè ki mouri, y ap bay madanm ou 10 katon ze mesye. Konbyen kòb yon plato ze vann? Yon plato ze vann 80 dola, 100 dola oubyen 120 dola mesye. Ou bay madanm polisye a 10 plato ze poul vann pou 800 dola pou 1000 dola. Sa vle di wè nèg yo pa respekte nou mesye. Mesye nèg yo pa respekte nou. Jodi a map pale avèk la polis la. Map pale avèk frè m yo mesye. Map pale avèk polisye frè m yo mesye. Mesye pa okipe nèg kap ba nou vye lòd. Pou nou tire ou konprann mwen pa okipe nèg kap ba nou vye lòd pou nou tire sou sou sou pèp la kap manifeste mesye paske sa pèp la pral mande a moun sa yo pèp la ap mande pou dechouke a se moun sa yo koz mizè nou mesye kite pèp la manifeste mesye nèg a zam yo nèg bèlè nèg ri timas nèg ri sen maten nèg dèlma 6 dèlma 2 dèlma 4 nèg lasalin ti gabriyèl nan site solèy